Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou moun ki an Haïti anyen pa ka anfòm paske a chak enstan se toujou movèz nouvèl ki ap eklate sèvèl ou gen anpil moun la ki malad ki sou kabann lopital se akòz move nouvèl yap tande chak jou nan peyi sa ekoute byen pou lejan ki sont aletranje ben ekout bokou de nostalji wi bokou de nostalji pou se pèsòn la paske Yo ta renmen vini nan ti peyi yo. Ti peyi yo renmen anpil la pou vin pran ti frechè en nan ti peyi twopikal sila a men sa n pe pa marche pou lenstan. Tande byen nan moman n ap pale la a ou byen nan moman n ap anrejistre emisyon sila a fò n di ke 2 mò o nivo de bwa mòkèt, 2 mò nan kafou pou moute nan montay nwa sa fè 4 epi gen yon lòt kèlke pa pa twò lwen sa fè deja 5 mò. Ekoute lè motard ki yo menm te nan kafou. rantre bwa mòkèt la oblije lage pye yo paske kounye a gon bagay pou konprann si yon bandi gen pwoblèm avè w fòk ou ka bwouye antèn ni paske depi w kite l gen antèn sou ou antèn ou pa bwouye bòdè ou nan cho depi yo rive y ap bang bang si se de twa moun ki avè w la si se moun yo pou yo fizye yap fizyew. Sa vle di bagay yo vreman grav o nivo de la rejyon metropolitèn de Port-au-Prince. Tout kote ap bay pwoblèm. Pa gen yon kote la a nan Port-au-Prince ki pa gen pwoblèm. Donk ou imajine kom si moun ki leve, ki ap pran la ri pou kwè li la a. Donk moun sa oblije ap veye anwo, veye anba paske la ri an li vreman pyeje. E pi map ba nou yon konsèy. Tout moun ki soti nan la ri. Nap konprann vit poukisa m ba nou konsèy la paske nou kapab travèse lari pou kont nou. Lè nou pran yon chofè moto nou pa konnen, se pa tout dyalòg pou n ouvri avèk li. Lè nou al achte gaz nan men yon moun atè, paske kounye a prèske afè gaz nan ponp lan sa pa egziste, se pa tout istori w al rakonte avèk li. Ou monte yon chofè moto, ou di l lage w tèl kote. ou peye. Un pwen se tou. Paske atè a vrèman pyeje. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Donk, mwen m anvi poze tèt mwen yon kesyon pou m di, ki sa nèg yo vle fè ak peyi sa? Nou pa wè jan peyi a pati la a, se kòm si otorite pa egziste. Nou bliye moun ki rele otorite. Bon, ban m di nou yon bagay. Lontan, lè nèg yo te konn ap sakaje peyi a sou Jovenel, omwen. Ou te gon moun ki rele jovenel la ka moute ki ka kale jel la ki di bandi yo nou pral rive sou nou an gran moun an gwo bout bèt te gon moun ki te rele jout ki te konn ap fè pale anpil pou gran mèsi gwo van ti lapli men o mwen lè yo di yon bagay konsa ou wè ke gen otorite ki egziste men lè w vin pran ariel la mezanmi chak lòbèy ki fèt ariel kanpe li pa di anyen pa egzanp Ou pran polisye nèg vitelòm yo te touye a men o mwen yon peyi ki gen otorite mesye. Otorite ta dwe pran la pawòl pou di pral gon repons apwopriye kap bay. Bandi mouri nan lyankou. Otorite ta dwe pran la pawòl pou kapab rodone konfyans ak popilasyon paske popilasyon pa gen konfyans ankò. Jounen jodi a la a, si yon moun pale w de Leta, w ap di ki sa k Leta a? Ki sa l senbolize menm? M ta renmen konprann ki sa l senbolize? Hein? Kòmsi ou wè sa k ap pase nan peyi a la a? Ou pran yon nèg tankou Jera Latòti, m panse gen anpil moun ki pral kritike m pou sa m di a, misye mouri, o, otorite ap deklare 3 jou dèy pou peyi Dayiti, un ancien premye minis. ki li menm te fè anpil tò ak peyi a epi pou yon moun konsa n pral pran 3 jou dèy. Antouka m konprann lojik peyi sa paske de kelke zane ankò pral gen 2 nèg la ki te prezidan nèg ki te premye minis ki pral pèdi lavi yo tou. Aparamman gouvènman ki ap la a li ap mande kèk jou de dèy nasyonal paske nèg sa yo se 2 nèg ki te itil peyi a. Eske nou konprann donk lè yon nèg fè bon bagay pou peyi a Se konsa yo onore l, se konsa yo rann li omaj. Donk, Jera Latòti, yon nèg ki te fè anpil bagay pou peyi sa a, ebyen, yo rann li omaj paske misye se te yon hero. Sa dje! Se tout bagay sa yo k fè Ayiti pa ka vanse a wi. Mesye fò n asime responsabilite nou. Fòk nou asime responsabilite nou. Kounya la a, lè w poze kestyon pou di Ariel Henry. Men mezanmi, Ariel Henry twò lepè vag. Se pa paske w son granmoun 74 ou 75 an, kòmsi pou vag konsa pitit peyi a ap mouri, se ou menm ki chèf. Ou just nimewo 1 peyi a. Paske pa gen prezidan se ou menm ki jwe wòl prezidan e premye minis. Se ou k ap koupe rache. Men mezanmi. Si moun ap mouri nan belè ou tande sak pase nèg yo antre yo touye moun yo boule moun ou pa di anyen hein ou pa di way moun solino nan kouri bandi anvayi yo bandi ap fè tiktok sou belè nèg mikano yo yo vini la yo fè tiktok yo gentan fè tiktok sou belè lè nèg yo te moute solino a tou nèg yo fè video pou voye bay bougoy wi. Hein wi nèg fè video sa vle di jounen jodi a la pa gon grenn moun ki egzan nan peyi a non genyen ki egzan gwo otorite yo moun an kelke sòt ki gen zòrèy anpil gang eske nou konprann sa map di nou an paske jounen jodi a la menm nèg ki gen zam nan menn lan li paka egzan li paka egzan paske gon lè kap rive Lap tonbe. Lap tonbe. Ou konprann? Kounye a la mwen m poze tèt mwen kesyon pou m di, eske gen vodouyizan nan peyi sa? Eske genyen kretyen nan peyi sa? Paske ou wè sa k gen la a, akote de batay pou relijyon, men m panse ke, Se moman ou jamè pou ke chak grenn ayisyen la a mete tèt yo ansanm. Vodouyizan, katolik, pwotestan, fò n rankontre, fò n mete men nou ansanm paske sa k gen la a li twòp pou yon grenn moun. Men si se yon kolektif aparaman n ap kapab jere l. Paske men nan kisa nou tonbe jounen jodi a la a. Pa egzanp ou pran zòn Dèlma 2. On lòbèy fèt, nèg pote boure Dèlma 2, pil moun viktim. Moun nan popilasyon an. Ann imajine sa k pase. Nèg yo monte Solino la, moun kite zòn nan, bon gen moun ki pèdi lavi yo. Lè nèg yo tounen vin bay replik Belè, Latristès, Prèske yon swasantèn moun mouri. E moun yo mouri mezanmi yo pa kite tras. Yo touye yo, yo boule yo. Sa vle di, chak jou ki jou, se krim k ap fèt. Enfòmasyon ap sikile kòmkwa je pèp pral bay yon replik nan plenn nan. Tout moun la sou strès. Bon, ki sa yon nèg di fè la? Kounye a m ta renmen konnen ki men ki alorijin de vyolans sila? Ayiti pran men w! Ah non, Ayiti pran men w paske m pa kwè yon peyi se konsa l fèt pou l viv men ou konnen sa k fè m mal nan tou sa? Sa k fè m mal? M p ap sispann pale de sa, Larisi nan pwoblèm avèk lòt la, Ikrèn. Bon, mezanmi, pi gwo a vare sou pi piti a. Lè lòt moun ki nan oksidan wè sa, yo vini yo bay èd yo yo di ikrèn nou kanpe dèyèw kanpe dan wap batay epi ti ayiti la li menm men nan kisa yo kite ayiti ayiti a li menm li pa gen ankenn moun ki pou pran fèt e kòz pou li men poutan si se pou vin piye yo prè pou sa men map mandem. Kilè n ap rale yon souf? Nou prale nan Latibonit. Ou pral wè kote peyi sa va gen chans wi. Sa vle di, chak kote ki ta pou gen yon ti silans, sa w tande a la, lòbèy pete. Yè nou te gen chans wè anpil nèg, nèg ti mepri yo ki t ap defile atravè videyo, kote yo t ap pete kout bal avèk nèg Savyen yo. Eee ebyen m pa konnen si son truk nèg yo fè jodi a la wap gade pou wè ti mepri a travè yon video li genyen yon chajè TP nan menn sa vle di yon double chajè kote li di nèg savyen yo eske e chajè sa se pa pou yo sa ta vle di yon chajè nèg yo kite paske te tèlman gen kout bal nèg yo oblije kouri kite chajè a. Men sa kapab rive tou se yon trik. Ann gade ti videyo sa a. Luckson, ki mèt chajè sa a? Chajè sa a Luckson, ki mèt chajè sa a Luckson? Kòm ou di tout moun te rete kado, m pa t rive wè Luckson. Chajè sa a. Ki mèt li? Sa chanje menm ap vini sa. Men men a tout bal li men a tout bal. A tout bal. Bon gen yon ki fini. Doub chaje sa kiyes li ye? Pou ki moun li ye doub chaje sa Dickson? Kado yo te gen sa men. Sa kado mini? Sa ki yon mini sa chaje sa? Ou pa konn chaje sa? Chaje sa chaje ki moun li ye? Gat koman tepe gat ki jan tepe. Sa chaje sa men a tout bal sa. Biz ap fèmen. Wi. Wi m te rete kay do. Wi m pa ka fè yon minit, m pa ka fè yon segond goumen avè w. Moun yo pa wè w. Bonswa pou ou tou wi. Bonswa pou ou patnè. Gade mi sa a. Sa pa gen bal. Li fini. Pou nou chavire l, li pa ka chavire l ankò. Bal la tonbe nan choulan mouda l, li tonbe atè. N ap plen de kouri kraze rak. E pou di sa a. Sou n vòlè. Nan a 18 la mwen mete li. Mwen mwen a 18 la pale pou yon de batnen. Nan a 18 la mwen mete batnen. Ok? Thank you batnen. Kape la, kape la, kape la. Mwen rejanye anko. Kape, kape la. An tou ka mwen msel sa mka di. Tout moun ki dako pou mouri a jenou pa gen problem non met al nan kan pa nou. Men mwen menm mpa fe pati kan nou an. Mpap janm nan kan nou an. Paske li evidan le neg la baw souflet pou gadel nan je. Lap masakre ou gade l nan je. Paske gon grenn bagay pou n konprann wi. Si gon move je nan yon zòn, nèg la son aksyonè lap mache bat moun. Men si 3 nèg tande yon pyèj pou li m panse ke yo kapab rive a bou de li. Men sa kap pase la, nou pa kapab kontinye aksepte l konsa. Paske, tande byen aktè yo, polisye yo, Babekyou, G9, Je pèp, ban m di nou yon bagay byen, nou pa Ameriken, nou pa Kanadyen, nou pa Bèlj, nou pa Malgach, nou pa Nijeryan, nou se Ayisyen. Menm lè gen nan nou ki gen koulè wouj, m pa konnen, men e nwa nou ye, se po nwè nou ye. Nou gen menm san k ap koule nan venn nou. Èske sa pa toujou fè nou mal lè n ap gade pou n wè kòman Dominiken ap maltrete nou lakay yo? Sa pa janm fè nou mal? Wi. Sa toujou fè nou mal. Men poukisa pandan yon lòt nasyon ap matirize nou, nou fache, epi nou menm nou deside pou n sakaje pwòp frè nou? Nou mechan mesye, nou sadik, nou sadik. Sa vle di nou nan konplo pou fè tout moun kite peyi sa, nou menm n a rete ladan l, oubyen n a fè djòb nou an pi byen. Degaje nou mesye, pouse chwal nou. Sèl sa m konnen, sèl sa m konnen, to ou ta, nou tout gen pou nou reponn kestyon, swa lanati, ou listwa. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la prochen.